écoutez Radio Dynalex Shalom, la meilleure station de radio en ligne. Il s'agit d'une station de radio chrétienne qui propose de la musique évangélique, des sermons, gospel et autres. Branchez-vous et profitez de la meilleure programmation évangélique. matin, nous Apwoche devan twòn ou pou nou di w mèsi. Mèsi pou gras ou, mèsi pou amou w. Mèsi pou mizerikòd ou, mèsi pou favè w, mèsi pou kapasite w. Mèsi pou pwisans ou, mèsi pou otorite w. Mèsi pou pwoteksyon w, mèsi pou siveyans ou. Mèsi paske nou repoze anba lonb ou di Toupuisan. Mèsi paske menm lè mil ta tonbe sou bò goch nou, dimil sou bò dwat nou, pap gen anyen kap rive nou paske Seyè, l'ange de l'Etènèl, kanp otou de sè ki le krey e il les arrache au danger. Mèsi paske nou abrite, mèsi paske nou sekirize. Mèsi paske nou pwoteje Seyè anba lonbraj ou Mèsi paske lame zanj ou yo ap sekirize nou kote ke nou ye kote nou pase Seyè ebyen nou gen yon latriye zanj ki kanpe toutotou nou Seyè pou pwoteje nou kont lemal pou pwoteje nou kont tout sa ki pa bon kont tout sa Seyè ki kont volonte ou Bondye lavi a. Mèsi pou le souffle de vi, mèsi pou lapè, pou lasante divin ke w mete nan nou, Seyè. Mèsi paske w rele nou pou nou sèvi w, pou nou reprezante w wayòm syèl la isi ba sou tè sa, Seyè. Mèsi paske nou pa de se mond, nou son de sitwayen selèst. Mèsi, le Wa de glwa, pou la famiy. Ebyen Alex, Bondye ke w te ban nou opòtinite, privilèj pou nou te rekonèt Seyè. Ebyen depi lò nou mare yon relasyon ansanm Seyè kòm frè e konpatriyòt kap viv hors de peyi nou Seyè. Ebyen se maten mwen ap pa kouche devan twòn nan avèk fanmiy sa Seyè ebyen ki an difikilte ki an detrès Seyè ebyen maten an nou reyalize Seyè ebyen tout sa ke nou genyen tout difikilte tout pwoblèm ke nou genyen Seyè ke nou pa kapab reyalize nou pa kapab rezoud avèk pwòp ebyen kont pa nou ebyen se kote w pou nou ale. Paske lavi nou antyèman depann de ou menm, Senyè. Paske nou se pitit ou, Bondye lavi a. E nan tout mankman nou, tout difikilte, tout pwoblèm ke nou genyen, se ou menm pou nou pote plent, Senyè. Menm lè nou ap kouche devan twòn nan avèk fanmi sa a, ou konnen pwoblèm yo, ou konn difikilte yo. Ou konnen kisa y ap andire. Ou konn ki tèt chaje traka, difikilte ke yo genyen, Bondye, maten an, mwen ap mande w pase vizite yo. Pase vizite yo maten an, Seyè, konsa w va al poze men gerisant ou yo, men gerisant ou yo sou lavi yo. Ou va poze, Seyè, men ki konn soulaje a, men k konn geri malad la, men k konn chase demon an. Men ki kont chanje ebyen faz negativ an pozitif la seyè ebyen nap mande w tanpri souple ebyen pozel sou lavi yo sou tèt yo ebyen konsa yo va jwenn yon solisyon seyè yo va jwenn yon soulajman pa rapò avèk pwoblèm ki ap andire m leve madam Alex devan w seyè ebyen maten an seyè ki ap rankontre anpil difikilte sou chemen li. kote ke lemond dè tenèb ap sekwe lavil pou anpeche ke li viv an pè, pou anpeche lapè manifeste atravè lavi li. Ebyen maten an, nan le non de Jezikri de Nazarèt, nou deklare tout pwisans dè tenèb, tout pwisans an Bondye lavi a, ebyen enfènal, tout pwisans astral ki kanpe devan sèvant sa, nou deklare ke yo anatèm, Nou deklare ke yo sans efè. Nou deklare ke yo san pwisans. Nou deklare ke yo sans otorite. Nou deklare ke l beni. Deklare, Seyè, la gras, la favè de Dye. Manifeste atravè sèvant ou, Seyè, ki kwè nan ou, ki kwè gen delivrans nan ou, ki kwè gen libète nan ou, ki kwè gen otorite nan ou, ki kwè gen soulajman nan ou, Seyè. Mwen leve yo devan ou. M leve yo devan ou. M leve yo devan ou, Seyè. Mwen deklare, Seyè, ke pou yo mache nan lasante e pou yo manifeste lasante, e pou lasante manifeste atravè lavi yo, e pou bon sans libète, e pou lalibète, se pou lalibète, se pou lalibète manifeste atravè Madam Alex, nan le non de Jezikri de Nazarèt. Libète total! Libète total! Libète total! Libète total! M deklare yon espri demonyak pa gen otorite sou lavi l. Mwen deklare yon espri satanik pa gen otorite sou lavi l. Mwen deklare espri se espri espri satanik espri demonyak espri dyabolik. Pa gen otorite sou lavi l. Li lib, li lib, li lib pou l sèvi w Seyè e pwoklame anndan Wayòm nan yon temwanyaj vivan, yon temwanyaj vivan, yon temwanyaj vivan, yon temwanyaj vivan. Yon temwanyaj vivan pou fwaye sa, pou fanmi sa o non de Jezi Kri de Nazarèt e pou le mond dè tenèb deklare gen Bondye a travè lavi ou e pou le mond envizib deklare gen Bondye pa rapò a jan ou pral delivre yo e pou yo konfese ak bouch yo ke Jezi Kri se Seyè a e pou yo konfese ak bouch yo ke ou se Bondye ki gen tout pouvwa Seyè nan fason ou pral delivre yo. nan fason ke w pral woule wòch ki kanpe devan yo, fason ke w pral deplase montay ki kanpe devan yo, fason ke w pral kase kòd, kase chèn ki mare, ki anchene sou lavi yo, Senyè. M deklare yo beni, yo beni, yo beni, yo beni La santè rèd liye nan lavi yo la santè rèd liye la santè rèd liye lavi mwen deklare lavi mwen deklanshe lavi mwen mwen mwen relache lavi mwen relache lavi mwen di lavi mwen profetize lavi mwen profetize lavi mwen rekòmande lavi manifeste atravè lavi ebyen sèvant ou e sèvitè ou senyè. Nou priye w gras se maten nan le non de Jezi ki gen tout pouvwa kap renye pou le syekl de syekl amen amen amen maten an m salye la fanmi Alex se avek anpil plezi pou m antre lakay ou e pou nou priye ansanm ke Bondye beni nou m swete ke nap pase yon trè bon dimanch yon bòn semèn anba pwoteksyon Bondye ki gen tout pouvwa. Ret ak lapè de Dye yn lòt fwa ankò ke le senyè vous benisse se zanmi nou Pasteur Jude Fedna